Nou salye laprès ki la a. Jodi a la sa fè twazyèm konferans. Sa vle di ke se konferans sa a l ap mete fen a faz 1 batay la. Semèn pwochèn nou pral abòde dezyèm faz batay la e se yon batay ki nou p ap kanpe e fòk nou rive jiskobou avè l. Kèlkela sa w tande eksetera, nou menm nou an posesyon de dokiman. ki pou pèmèt nou trennen Pierre Espérance lajistis. Donk nou fini avèk faz sa. Jodi a la a, m vle fè yon ti rapèl pou nou ke m te, sa m te konn di deja, men gen lòt agiman ki antre. Se pou nou wè ki eta peyi sa ye e ki jan de sitwayen k ap pran desizyon, k ap ekri, k ap pale sou mwen. Dènye mandat m te di ke Pierre Espérance te fè yon peryòd bò anti gang anba a, jodi a m pral di nou kote misye soti nan peyi l, nan seksyon kote l soti la Gonav la. Kisa k te mete l deyò? E sa m ap di w la, se enfòmatè m k ap ban mwen yo anndan lakay Pierre Espérance kote l te fèt la. Misye te genyen yon monnonk li ki te yon èd seksyon. Ou konn sa vle di èd seksyon? Chèf seksyon an, si l gen 15 lokalite, nan chak lokalite yo l plase yon nèg avèk, yo rele yo choukèt lawouze, avèk yon baton nan men. Il arrive ke genyen yon popilasyon de moun, yo pèdi yon bèf. Ki moun ki vòlè bèf la? Se te tonton Pyè Esperans lan. Lè l fin vòlè bèf la kounye a la, li te ansanm a Pyè Esperans, l ap trennen bèf la, ou konnen bèf la yon ti jan rebèl, e se Pyè Esperans k ap pouse bèf la pa dèyè. Ba la vin fè yon skandal, yo fè mizik sou li, sa vle di ke lè yon moun fè yon aksyon an pwovens, se pa isit nèg al fè nenpòt bagay non, gen de bagay ou komèt nan pwovens yo, lè gen rara, lè gen kanaval, ap gen anbyans tou non, epi yo tonbe fè mizik sou sa, chante sou sa. Tonton an vin mouri akoz de pèsekisyon sa a. Epi Pyè Esperans pran Pòtoprens pou li. Li vin loje nan zòn sa a kote li t ap fè ti travay pakoti. Palasuit, Pyè Esperans vin nan yon òganizasyon dwa moun kòm chofè e mesaje. E sa m ap di w la, sous mwen se youn nan medya anndan peyi a, ki te konn sipòte misye e kap kontinye sipòte li. Lè lap pote envitasyon pou laprès yo, li pa menm ka li si se radyo Kiskeya, si se radyo Karayib, si se tèl radyo, se moun yo kap ede l chache envitasyon yo. Li devlope yon relasyon avèk yon jounalis ki te nan youn nan stasyon sa yo, epi yon lè misye pran 3 bal nan yon aktivite, m pa konn nan kisa. Li etène lopital paske li pran bal. Menm jounalis sa a ba misye swen, al fè entèvyou avè li, kenbe men misye, epi palaswit òganizasyon dwa zimen an fèmen. Epi gen 3 moun ki met tèt ansanm yo fè l, epi Esperance li menm pran le devan. Gen lenpresyon gen lè met tout moun yo deyò epi se li menm ki sèl kòk chante. Men, men pakou akademik Pyè Esperans. Soti nan peyi l, pati men nan vòlè bèf avèk tonton l, vin bò Antigang nan pakoti yo wonfle l, kounye a la l al chofè e mesaje nan òganizasyon. Mwen menm, m pa gen pwoblèm yon nèg te ka gen sa rele evolisyon sosyal. An Ayiti gen ka konsa. Genyen yon sitwayen k antre nan yon antrepriz leta kòm senp fonksyonè oudimwens senp anplwaye. O swa de sa vi, li soti kòm direktè, jeneral oubyen gouvènè. Se yon ka tout moun toujou ap preche de li. E misye te vin antre nan listwa kòm le pli gran kronikè spòtif. Jean Claude Sanon, je kwa. Donk sa vle di ke w al lekòl. Ou antre nan enstitisyon an kòm gadyen, kòm mesaje, men w al lekòl, w aprann metye, epi ou pran pwomosyon. E m di w, yon ka konsa, mesye sa a, li te antre kòm senp anplwaye, anvan l fini, li te vin gouvènè Bank Santral. E li te pase kòm le pli gran kronikè spòtif, li menm, Dadou Janba, e la dènyè jenerasyon, se te Patrice Dumont. Se twa gran kronikè sa yo nou konnen nan istwa foutbòl. Apre sa, vin gen yon pakèt lòt jenerasyon. Se pou montre w ke ou pa bezwen te soti nan fanmi ki rich, ou pa bezwen soti nan fanmi gran entèlektyèl, men depi w gen volonte pou w aprann, w ap aprann. Men mesye sa a mwen di w ke li pa konn ni li, ni ekri. Si w make danje sou yon bagay, esperans p ap. pap ap pile l. Swa ke danje wi se yon bagay. Pè esperans ap pile l. Paske pè esperans pa fè esperans lan pou nou menm kriminalis. Al mande misyon entèvyou kesyone l sou pase akademik li. Chat ap pran lang li. Donk yon tèl moun pa kab detwi yon peyi. Sa se 1. Dezyèm bagay. Depi nou pran mikwo laprès. kont konpòtman misye. Avèk prèv ke nou gen a l'apui, m asire w ou konstate ke fenomèn kidnaping nan li anpleman redui, revize a la bès. Donk sa vle di ke kidnaping nan li gen mèt. E sa fè m pa, nou pa ka kouri kondane ti mesye anba yo, paske gen de sèvo ki anlè, ki nan antouraj nou k'ap pale ki a kostim, bèl kravat, bèl machin, ap ap mennen yon vi de lux Pierre Esperance pa gen oken metye koman li ka fè mennen vi lap mennen an tout lajan kel genyen tout fòtinn Pierre Esperance genyen ki kotel fèl li pa li pa entèlektyèl li pa endistriyèl li pa m pa m pa wè kisa w ka di misye ye anfèt vwala ke misye posede de fòtinn komanl fèl sou do malere malerèz yo bay kòb la pou òganizasyon an li gen gafè pal map pran le ka de Belè. Dènyeman la te gen yon konfli. Pyè Espè gen 250 dola oubyen 50 dola, 250 dola li bay chak moun avèk yon ti moto twal wi. Lè te gen goumen sou Bèlè, al verifye sa map diw la. Gen mezi nèg Bèlè m ye. Al verifye pou wè 250 dola yon ti mòso twal, dra ki fèt a yon pantalon kòm yon pantalon pyese. Men sitwayen ki pa konn ni li ni ekri ki bal ki pran yon malen plezi ap di ke li se defansè dwa moun. Misye gen yon doktora nan detui moun olye ke li gen menm, li pa menm gen yon ti sètifika 6 mwa detid nan yon seminè pou li ta ale. Li pa menm gen yon sètifika 6 mwa detid. Pierre Esperance al nan yon seminè an Fenland. 21 jou l fè l pa janm pran lapawòl yon jou men si an Ayiti li tap nan trip li 21 jou l fè li paka pran lapawòl li kache li chita manje dòmi epi l kache nan yon kwen lap tande moun kap pale donk mwen menm mwen di nou klè si gen moun nan peyi Dayiti ki pa pè esperans sof Fednel monchè m pa pè misye. Nou kanpe anfas li e nou di ke nan sa nou ye la jodi a, se faz 1 an fini. Aprè pak la, nou pral pale nan faz 2 batay la. Donk, dezyèm pwen. David Dormé, ki son sitwayen ke m te konnen byen, e pandan 2 ou 3 fwa, mwen patisipe nan de aktivite avè l, mwen wè l, mwen wè aksyon l, m te chita, m ap swiv li, men m pa konnen misye twò byen, men m pa pratike li. Misye gen foli pou l fè kòb pou l ranje machin li, l antre nan asosyasyon malfektè. Mwen voye, m pote plent pou li, mwen akize li e m di l ke nou pral jije l nan tribinal epi l te voye yon somasyon ban mwen pou di ke li mande m pou m retrakte de sa m di a. Jodi a m ap di misye ke mwen double l. Misye se yon asasen, misye se yon vòlè. Misye son kidnapè, misye nan tout sak mal, depi wap planifye pou anlve moun ou son kriminèl, wap planifye pou anlve moun ou son asasen, ou son tòsyonè, wap anpeche lòt moun viv de moun ke w anlve a, paske si l mouri li tromatize. Donk tout kalifikatif de kriminèl yo, yo tout atribye ni a Pierre Espérance ni avèk. Pat e David dorme. Swiv byen pou wè. Depi Pierre Esperance pa al komèt yon tenten, li kreye sinema. Lè Jovenel mouri, Pierre Esperance kanpe li di gon pakèt polisye ki sove yon bagay konsa wi. Lè lapolis bay rapò l manti wi, pat gen bagay konsa ditou. Li sot anonse ke genyen plizyè polisye ki nan e dcpj ki mawon. Manti wi. Peut-être gen de twa polisye ou konnen gen yon fenomèn tps nèg ap chache bien être li te gentan lòt bò a pandan yon ti tan epi bagay tps la vin sou le tapi epi li ka tou rete men sa ti sou wè tande paske yap pèsekite l polisye sa yo pa dakò oubyen yo nan yo nan dokiman yo nan ankèt sou Ari sou sou lanmò Jovenel yo mawon manti e m te di nou ke tout sa w wè lap monte pale sou prezidan Martelly. pale sou Martine Moïse te gen relapò rapò avèk nèg ki tiye Jovenel tout se li menm se imaj li se sa l te konn fè mwen di nou ankò lakay Pierre Espérance li fè konferans li fè reyinyon pou madan kòk e pami 2 moun ki enplike ki te akize nan lanmò Jovenel Moïse gen ki te konn pale avèk li e gen ladan yo li t achte telefòn ba yo ba yo lajan pou yo sove pou m konkli. Tout moun ki deside ke non yo te site nan dosye sa a, yo ka pote plent e se mwen k di sa. E se mwen k di sa e m ap kontinye denonse l e trennen dosye a lajistis. E nan faz 2 a, p ap gen konferans sèlman e m asire w m p ap met kostim nan faz 2 a. M ap vin a mayo, abako, tenis. Paske faz 2 a. E pa dan ki pral griyen a Pè Esperans. Fòk Pè Esperans vin devan lajistis pou tout patisipasyon l nan zak kidnaping. E m kanpe dèyè l e moun k ap vin wè l yo, sa fè m tris. Pou yo site non yon nèg nan kidnaping, kounye a gen moun k ap vin wè l, k ap fè rara, k ap pote solidarite. Donk ki resanble sa sanble. Ok. Ou pa pè fek nèg. Hein? Si m pa pè? E sa w di? Menm si w te ban m Monseyè m pa t ap pran. W a pou m ta pè. Solidarite sa yo pa p kontribye nan batay la? A ki moun ki fè l? Al gade pou wè. Al gade pèsonaj yo. Al gade pèsonaj yo pou wè. Yo te toujou ansanm zanmi m. Atò m pa ka mete 50 mil moun la kòm solidarite tou? Ou wè m fè sa? M poko fè l. M poko desann sou betwa avèk PSPM. Sou batay sa solidarite planifye? Pa e bagay pipi chat sa yo. Ayi pa epi pi chat ok. Tenis mayo e jeans sa vle di kisa? Sa vle di kisa dezyèm fraz la se pa chita sèlman dèyè mikwo nap pran lari a kont nèg kap fè kidnaping nan peyi a epi nou pral lajistis avèk yo dosye a pral trete legalman san wete san mete tout moun nou te siyen nou te some yo tout sa nou te di yo nou kenbe yo nou pap fè bak sou yo donk. M ap tann. David dòmi sou men m. M reponn li deja. M di l tèt dwat lajistis. Si l vle voye manda ban mwen ankò pou m al lajistis, m prale san pwoblèm, avèk tout dokiman. E m rezève n yon sipriz. Yon konferans sipriz l ap ye. Ou pral wè bagay nan sa nèg yo t ap fè. E pa mwen k ap pale lè sa a non, gen lòt moun ki pral pale. E lè sa a w ap sezi. Mèsi.